Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Mwen kontan pou m avèk nou, epi nou pral pale. Gon ti pwovèb ki di, zonbi goute sèl, li pa janm mande rete. Se pou m di nou ke gen yon pèsonalite dan la repiblik, li reve gwo, li reve file kostim prezidan sou li. Se pa yon gwo bagay, yon twò gwo bagay, paske dan lòdre dè choz, c'est deuxième personnalité pays. Sinon, troisième, parce que après le président, le premier ministre, c'est bien le président du Sénat. Mais soit prend côté Moun qui est élu, lycée numéro 2, parce que après président républicain, c'est le président du Sénat. Là, je veux vous parler de Joseph Lambert. Mais juste avant de venir avec question Lambert là, on et Martine d'abord, Martine Moïse, parce que ben, des de je des Martine, eh bien, fè yon radyo oubyen yon televizyon entènasyonal envite l, paske li pran lapawòl nan radyo entènasyonal yo. Men sèl sa m konnen Martine, tankou jan Garry Pierre Paul Charles te di l, se sou tè sa a w ap vin mennen kanpay. Konprann? Paske Martine Moïse di li menm li pa vle pou ke Jovenel Moïse mouri epi tout sa l te genyen pou peyi a kòm rèv pou li ale avèk yo. Martine Moise kap kandida nan pwochèn eleksyon yo, se la kontinuite de la batay mene par lansyen prezidan Jovenel Moise. Kiyès kap kouri vote Martine? M gon grenn bagay m ta kapab di, si eleksyon an te fèt tou swit, Martine tap genyen 80 pou 100 chans pou li prezidant. Men jiska prezan, paske m wè gen anpil moun ki toujou manifeste solidarite yo ak fanmi prezidansyèl la, ebyen mwen mwen espere ke n ap jwenn yon fi, pèp ayisyen an ap ba nou yon fi kòm prezidan pou kapab rapousib ak batay Jovenel t ap mennen an. Se poutèt sa nou pral tande Martine Moïse ki li menm pale e ki di ke li la pou kapab rapousib ak tout sa prezidan Jovenel Moïse te genyen nan tèt li pou peyi sa a, batay li t ap mennen. Ansyèn Premyè Dam Repiblik la, Martine Moïse, konfime nan yon antretyen lendi nan Reuters e pibliye madi entansyon li pou li kandida nan pwochen eleksyon prezidansyèl. Elle a dit ça en anglais, moi je vais traduire pour vous en français puis en créole, je veux pas laisser le rêve du président Jovenel Moïse mourir. Avèk lui, a blanc le Premier ministre Ariel Henry a prendre des mesures pour la tenue du scrutin dès que possible. Martine Moïse di li pa vle kite rèv prezidan Jovenel Moïse mouri ansanm avèk li, pandan li mande Premye Minis Ariel Henry pou fè le nécessaire pou kapab òganize eleksyon dès que possible. Martine Moïse. I'm living with hope. Hope that my husband will find justice. Every country that can help, please help, because the people that did that are still out there. And I don't know if their name will ever be out. But at some point, if they fire the people that send the money, the people that financially help, I think that they will find the people that give the order. So I will have hope that Jovenel Moise will have justice, and I won't stop asking for justice until justice is found. Was he aware that, that perhaps something was going on? No, he wasn't aware because if he was, I think he could change something in his security. He would do something. I don't know that he knew. As you know, as a president that was um, fighting corruption, he has a lot of enemies, so he has a lot of plots in the past. And I didn't think that he knew that that was something serious. I want to run for president. The focus first, it's me and my kids. But I won't let the vision of the president die with them. Nou vini kounye a sou Joseph Lambert, prezidan antyè sena a, ki li menm bay yon konferans pou laprès e il a parlé pandan 40 minit. Li deklare ke li se pèsonalite politik ki mye plase pou kapab mennen tranzisyon an nan konjonkti sila. Joseph Lambert estime ke eksperyans politik li, fleksibilite li, kapasite li pou li diskite avèk tout sektè nan vi nasyonal la, ebyen sa siseptib. pou kapab pèmèt ke li menm li retire peyi a kote li ye jounen jodi a. E anplis li gen yon longè davans fò de konsiderasyon sa yo. Senatè Sidès la fè konnen Sena Repiblik la atravè yon rezolisyon te chwazi li kòm prezidan pwovizwa avèk sipò divès òganizasyon sosyo politik nan peyi a. Ann tande Joseph Lambert. Sans etre narcissique, je pense. ke je suis, et j'insiste la dessus, ke je suis sete personalite politik ki doté de sa komite karele expérience nécessaire pour conduire Bakra à bon port. E an peryòd difisil, an peryòd politik difisil, nous avons besoin d'un leader expérimenté, yon nèg pa ka pran tèt mato ou mete la pou al pran peyi a pou lage l nan tchouboum. Je suis peut-être. Je demann a, je demandre a tout un chacun de byen mezire mes propos. Sans angajman m nan la a jodi a li total. M vle pou tout moun konnen sa. E angajman moun k ap sipòte m yo tou, yo total. E nous avons besoin l'engagement de tout le monde. tan o nivo de la sosyete sivil k'o nivo dè politik. Ke moun sispann itilize mo dyalòg avèk konpwomi, ke kounye a la yo pa, nou pase de la parole aux actes. Depi yon moun ap di, an nou fè sesi, an nou fè sela, an n fè dyalòg, kounye a la an n sispann di dyalòg la ankò avèk konpwomi, an n chita kounye a pou n rezoud pwoblèm nan yon fwa pou tout. Popilasyon an bezwen gouvène, popilasyon an bezwen des chefs, popilasyon an bezwen yon leadership fò, yon leadership avize, yon leadership eklere, popilasyon an pa bezwen tèt mato, popilasyon an bezwen eksperyans e fleksibilite. Men sa popilasyon an bezwen. Men Lanbè kòmanse ap voye pye. Konstitisyon an prevwa yon egzekitif bisefal. Sa vle di, 2 tèt nan peyi an. E popilasyon an li menm chita dèyè egzijans konstitisyonèl sila a, daprè prezidan sena repiblik lan. Joseph Lambert fè kwè Ariel Henry sou pwen. Pou l pèdi larezon. An n tande Djo Lanbè yon lòt fwa. Pèp ayisyen an pale, nan grand majorite l, li di li vle yon sistèm politik ki ale nan sans konstitisyon nou dikte nou. Li di w bisefal. Se bisefali an ke li menm li di w li ladan l li ye. Li vle yon ekzekitif bisefal. E je sui pou en ekzekitif bisefal. Je plèd pou en ekzekitif bisefal. Je sui dèryè en ekzekitif bisefal. Se pa vwa C'est l'équilibre pouvoir qui est capable de ça me déclare les résultats qu'on espère. Le Premier ministre Ariel, non, monocéphale, je ne suis pas avec le Premier ministre Ariel derrière ce projet monocéphale. D'ailleurs, à ce niveau-là, je ne peux avoir de projet politique avec le Premier ministre à ce niveau-là, parce qu'il s'écarte totalement de la Constitution. Et tout le monde qui veut suivre ça, il un plus haut pour l'histoire, jugé comme politique. ce n'est pas la voie à suivre, parce que ce n'est pas la voie constitutionnelle. Et ce n'est pas la voie politiquement réaliste. La question de peine arrière. Ma prépon nou pou m'di ou. Peyi a gon konstitisyon. Peyi a di men kijan pou chapante l. Konstitisyon an di men kijan pou chapante peyi a. E l di w fòk gen yon prezidan, yon premye minis. A pati di moman ke gen yon moun kèl kil swa, a kèlke nivo kil pwis èt, ki di w ke li menm se apre Dye l ye, A ce moment précis, li ekate l totalman de la Constitution et par conséquent, Joseph Lambert, comme Sénateur de la République, fervent défenseur de la Constitution, pou sa ke nou kapab rete la toujou pou nou kenbe, nou ka aplike, ebyen n pa kapab mache nan ankenn lojik ki pa ni avèk de moun, ni gen pwojè avèk de moun ki pa kadre, ki ou menm kote pwojè pa yo pa kadre avèk sa konstitisyon an di. Mezanmi gade koze dans la République hey bon m pral fon eleksyon kòm m konnen anpil nan nou nou pa nan ni Lambert ni nan Ariel Henry men tanpri fon vòt pou mwen bò kote a la kiyès ki pa pou ni mesye sa yo menm kiyès ki pou Ariel kiyès ki pou Lambert. Paske jan map gade bagay la la mesye se kòmsi m ta kapab di peyi a plonje nan yon lòt teyat. Se kòmsi tout bagay kap pase nan peyi a la se ke nou pat janm prepare pou nou te kapab antre nan yon tranzisyon. On ave demande le depart de Jovenel Moïse. On l'a assassiné, bon, un mois après, et presque deux mois, je peux dire, on est en train de vaciller, tituber, e nou gen presyon ke machin nan ap bringale la, li preske rive sou tèt falèz la. E yo peze fren, yo pa jwenn. Kounye a, sa n ap fè? Èske gen yon bon chofè ki kapab fè yon kout gidon la pou fè yon kase double pou evite falèz la? Paske sa m ap gade la, nou pral nan falèz la. Ariel Henry parèt, li di li menm se mono, li pa nan stereo. Eske n konprann? Joseph Lambert di peyi a pat janm sou mono, peyi a te toujou sou stereo. Donk, se bisefal, pa gen monosefal. Genyen ki di trisefal. Batay pete nan Montana. Militan pasi pala. Pwoblèm. Sa n vle fè ak peyi sa a menm mesye? M ta renmen mande nou sa n vle fè. Bon, antouka, Sèl sam konnen mesye raple nou byen ke blan sil te vle Joseph Lambert li tap prann e sil pa vlel tou wap wè Joseph Lambert pap prezidan tranzisyon men depi wèl vlel la lap prann eske nou konprann pa kritike non le fèt kem toujou ap di blan blan blan paske nou toujou kite po dèyè nou deyò se sak fèm toujou ap di blan paske se blan ki toujou mete nou chita poul di kisa w vle kisa w vle ou menm map rezoud pwoblèm nan. Men si n te vle dyaloge ansanm, depi sou Jovenel Moise, nou te chita nou te dyaloge, nou te kapab retire blan nan afè nou. Men, chak nèg kanpe nou kòd rèd, André Michel yon kote, Youri Latortue yon kote, militan yo yon kote, Josué Merilien yon kote, epi sa w tande a la, nèg ap tire kòd. Epi lè blan vini, l di mesye chita. Men sa m vle. Epi tout moun oblije vle wi. Sispann fè teyat mesye ok. M te trè kontan avèk nou sou chanèl la pou n te kapab pataje ti moman sila a e kòm toujou an maksimòm de kòmantè an maksimòm de pataj mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pous ble an pou nou dir ke vou zapresye le travay epi aprè kès kon di a la pwochèn.